Aprè dans, tanbou lou. Si nèg yo konnen se konsa kadav Jovenel Moise, zosman prezidan Jovenel Moise t ap rete antrave nan gagann yo, franchman, yo t ap panse yon lòt fason. Medam matmwazèl e mesye ou genyen responsab CTU a. 2 semèn avan asasina prezidan an li te debake nan peyi dayiti. E misye ki te debake nan peyi a se pa pon ti rezon piti. Li pase nan anbasad amerikèn E fò w konnen, mesye sa yo, yo te resevwa yon plan byen detèmine pou vin devlope peyi Dayiti. Men plan devlopman sa a, grenn moun ki pou pa ladan li rele Jovenel Moïse. Bon, siwman se plan de devlopman an n ap viv la. Se sa k ap pase nan peyi Dayiti aktyèlman. Paske moun ki te kanpe an kwa kont plan sa a, moun yo pa t vle wè, se te sèlman Jovenel Moïse. Ebyen medam matmwazèl se mesye nou tout konnen mèt Newton Saint Juste pa janm sispann fouye zo nan kalalou nan dosye asasina prezidan an. Dènyeman se li menm ki vini ki fè nou konnen atravè yon avoka li genyen yo lye ansanm an Repiblik Dominikèn nou pral konnen gen 20 milyon de dola ki soti nan peyi Dayiti ki pase nan bank an Repiblik Dominikèn lajan sa se pou touye prezidan an. Bon, kounya la a, kesyon k ap poze, ki enterè responsab CTU genyen pou ke li monte yon plan al chèche Kolonbyen pou vin touye prezidan an? Pou kiyès l ap travay? Kiyès ki finanse l? Rale chèz ou, Mèt Newton St-Juste pral mete koze atè. Bonjour, bonsoir tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa m ap di ou mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nèg yo tap fete, nèg yo tap bwè, yo tap byen pase. Epi voup frèzesè byeneme, bal la fini. Kounya la, fò ranmase tout enstriman yo pou kite espas la, fò klin ni. Men, sak pase la, frèzesè byeneme, gon jan nèg yo ayik, pyès moun pa santi kouray yo. Yo pa wè kòman yo pral pote okenn materyèl. E se la a, anpil moun pral konnen ki sa k te genyen nan zòn sa a, ki sa k te pase nan jou swa sa a. Ebyen, frèzesè byeneme, apre politisyen, oligak nan Petyonvil, mete ansanm avèk mafya nan entènasyonal la, pase pran Kolonbyen, tonbe an Repiblik Dominikèn, fin chita yo monte yon plan, yo touye 58 tièm prezidan peyi Dayiti. Men, ti nèg mòn pa mande pou monte sou li konsa. O wi, gen granmoun nan kay la, ou ka toujou touye. Men, pa panse w ap ka viv alèz apre sa. Malgre prezidan fin asasine, plis pase 19 mwa anba tè, ebyen frèzesè, on dirè se zosman Jovenel Moïse ki kanpe anfas mesye yo aktyèlman la a k ap toumante lavi yo. Mèt Newton St-Juste frape fò. Nou pral tande ansanm yon entèvyou ansanm avèk madam Marie Lucie Bonhomme. Frè e sè, tande avèk anpil atansyon e se ekstrèmeman enpòtan. Ou menm ki di ou enterese e ou sipoze enterese pwiske ou se ayisyen. nan dosye asasina a fò konnen nan bon ti mamit kisa ki te pase. Ann ale ansanm. Sa di kesyon nou pral mete aksan sou li, n ap pale de ensekirite a tou. Men genyen de non la a. E pwopriyetè Citirio Security, Antonio Intriago, e Arcangel Pretel Ortiz. Se operatè Sitiu Federal Academy, Walter Ventimiglia, e non sa yo e ou site yo regilyèman e nan kad emisyon w ap fè, patikilyèman isi a e nan e Vizyon 2000. M raple nan dènyè emisyon nou fè a, Ou te di ke Ebyen kòman eksplike ke Lèzetazini l ap travay sou dosye sa a epi silans fèt sou moun sa yo? E lè ou aprann nouvèl la yè e kisa sa vle di pou ou? Èske ou di sa se yon bon jan avanse nan kad ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse, antouka nan sa k ap fèt Ozetazini. Dabò, fò nou di ke nou pran nòt de sa, e sesi san zefori okin. Nou rekonèt tou ke arestasyon sa yo, oubyen pa sa franchi a, li, m ta di, pote Yon ti bemòl, li mete, li fè n'ap mete yon ti bemòl nan pozisyon nou, youn nan eleman pozisyon nou, asavwa nou toujou di ke la kominote entènasyonal an jeneral e Lèzetazini, administrasyon Biden an patikilye, yo dwe klarifye pozisyon yo sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, paske nou konnen ke Arcangel Pretel Ortiz. se li menm ki te chaje pou al rekwoute kriminèl kolonbyen yo e li te travay lè l te nan lame kolonbyèn kòm wo grade e ki te responsab fòmasyon nan lame sa a, kidonk ap travay an menm tan pou di ye FBI li te yon ajan. sèvis entelijans Etazini. Lè nou pran Antonio Intriago ki se pwopriyetè CTU ki se Counter Terrorist Unit ki li menm te an Ayiti anviwon 2 semèn avan asasina Jovenel Moïse la e li te menm ale nan anbasad amerikèn pou yon briefing epi Walter Bentemilla li menm ki responsab Worldwide Capital Lending Group, se li ki te finanse operasyon sa yo, regwoupman sa yo, sou pretèks ke lè Jovenel Moïse pa sou pouvwa ankò, l ap jwenn gwo kontra e l pral pèmèt egzekite de pwojè nan peyi a pou devlope peyi a. Nan. Talè, talè, talè, talè! Lè Jovenel Moïse pa la, yo ap vin avèk yon seri de plan pou yo devlope peyi. A la traka pou lavi kayitè papa. Men kote plan sa yo 19 mwa apre asasina. Plan eske se gangsterize peyi a pwiske jounen jodi a pèp ayisyen m kapab di pòtoprens ansèkle nèt. Tout kote w pase se gang. lavi chè, moun ap mouri, bagay yo vin pi difisil, m kapab di 4 fwa pi difisil toujou. Eske se plan devlopman sa, peyi a vin pi sal? A la traka pou lave kay tè wi papa. Nèg yo pa pridan menm, an n avanse. E nou p ap bliye tou ke lè kriminèl yo te rive nan lakou ka Jovenel Moïse, yo te di ke se yon operasyon diye. Donk, administrasyon amerikèn nan dwe lave figi l nan bagay sa a. li dwe klarifye pozisyon l, sa se yon ka. Sepandan, nou genyen ankò dè rezèv paske depi le 28 avril 2021, lòske lajistis ou ankò le gouvèneman ameriken te chwazi mwen te mande tribinal la pou te aplike yon lwa ki rele CIPA, ki se Classified Information Procedures Act, ki di ke gen yon sanm denfòmasyon, yon sanm dokiman ke yo pap janm rann piblik, menm a la defans, paske yo konsène la sekirite enteryè Dèzetazini. Donk, evolisyon sa a, li se yon premye pa pou ke administrasyon amerikèn nan klarifye pozisyon l, paske fò n pa bliye ke Arcangel Pretel, te toujou ap travay pou sèvis sekrè ameriken yo pandan asasina a, donk nou pa di ke se yo ki te voye l, pa gen yon ki te voye l, men se yon bagay ki enpòtan pou administrasyon amerikèn nan lave figi l. Mennen, sa n ap tann, sa nou veritableman bezwen, se laverite. Sa n ap tann pa la, se ke nou dwe konnen, oubyen ankèt sa yo, fèt ann Ayiti, ke li Ozetazini, li dwe debouche sou idantite, sou arestasyon, sou jijman des auteurs intellectuels de cet assassinat, nou vle di moun ki te finanse l an Ayiti e Ozetazini. E n ap pwofite de espas sa a, Madam Bonhomme, Pou nou raple a la jistis amerikèn, sètènman nou konn lòt fason fè l, paske nan ka Arcangel Pretel, Ortiz, Antillon, Theriago et Walter Delpini a, nou te menm ekri Ministè Jistis Ozetazini pou n te atire atansyon yo sou gravite krim nan e posib patisipasyon de sitwayen ameriken e sitou de moun ki t ap travay pou yo. Epi gen yon lòt sitwayen ameriken ki dorijin ayisyèn ki rele Bob Balthazar, misye gen gwo eksplikasyon pou l bay nan krim sa a. Misye travay pou Depatman Deta pandan plis ke 20 tan, li te fè pa egzanp 2 manda Prezidan Bill Clinton yo, li te antre an Ayiti sou rèy Gérard Latortue avèk yon pakèt moun li mete yo chèf. Donk li son moun ki konnen plouzoumwen wè mpa di trè byen peyizaj politik ayisyen nan ebyen aprè asasina sètènman kriminèl yo te rive asasine Jovenel Moïse men lè bagay la mare pou yo Vincent Joseph Vincent Vincent ke mkonn trè byen dayè li te rele Bob Balthazar ki ozetazini pou ede yo soti nan sa yo ye a paske Vincent toujou di ke Bob Balthazar se patron l. Donk se yon sitwayen an plis se deja yon batay ke nou pral mennen pou ke yo tande Bob Balthazar pou di ki rapò l genyen avèk krim nan, ki wòl ke l te jwe paske fò n pa bliye l se krim a ete planifye an janvye 2021 Ozetazini e. Li kapab remonte jisk an 2019, lòske majistra Noel Cius, m pa konn si non sa di yon bagay, te emèt yon manda darè, yon manda damne kont Jovenel Moïse, alò ke Jovenel Moïse te gen yon domisil koni. E se manda sa ke yo te itilize 7 fevriye 2021 an sa blan ameriken te kapab rele yon dress rehearsal. Talè. Sa ekstrememan enpòtan pèp ayisyen pou konprann. Jovenel Moïse m kapab di m wè nan lavi gen erè w pa fè. Lè w wè gon seri de moun k ap plede menase w, di yo ap touye w, yo ap agoch yo ap adwat, pa janm pran sa a la lejè, jan m toujou di l pa bor isit, se ke pawòl gen pwisans. Dosye manda sa ap pale depi 2019 e l fèt depi 2019. Pou nèg yo jistifye manda, pou yo montre pwa manda, menm jan m t ap esplike nou dènyeman, kòman machin nan travay, gon kote yo pase kòmand lan, e politisyen yo, epi yo menm ki se pwofesyonèl kawo yo, yo pral kòmanse e bay li nan laprès, kòman yo pral bay li, yo konn a chak tan pou yo lagon moso, epi moun ki pral pwodui ya, se òganizasyon dwa moun. Non sèlman pèp ayisyen, yo pwodui rapò, e yo poze dè zaksyon tou, dè fè reyèl. Imajin, e an pran pa egzanp, dosye masak la sali. Pou nèg yo jistifye manda a, yo fon masak sou moun lasalin. Yo foure non prezidan ladan. E pi yo pral fon manda. E pi, 7 fevriye 2021, deklarasyon John Joël Joseph. Li di ou adye Jovenel Moïse. Gon jij ki pral pran ou. Sou lòd depatman deta. Sa vle di pèp ayisyen, bagay yo prepare 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donk jounen jodi a, administrasyon Biden nan, oubyen jan n te kapab di l gouvèneman ameriken an, sipoze degaje l kou mèt Janjak pou l retire pye l nan sa. Fò n jwenn eksplikasyon ki sa k te pase 7 jiye. Poukisa nèg yo te itilize DEA, FBI? Sak pase pou kisa on pakèt gwo otorite moun ki travay pou Gouvèneman ameriken moun ki travay nan FBI moun ki travay nan cia moun ki travay nan DEA non yo site nan touye prezidan. Donk, frè e sè byeneme, li ekstrèmeman enpòtan pou nou jwenn eksplikasyon. Ann avanse, Mèt Newton. Ke li sanble yon repetisyon jeneral pou te prepare asasina a. Sa vle di ke tout moun ki te enplike nan kesyon manda sa a, paske mwen menm mwen gen yon dokiman kote ke prezidan CSPJ a alepòk te ekri douvan te kana tribinal premyè enstans Pòtoprens la pou li te mande pou te konnen verasite manda sa a, ebyen Lula te reponn ke efektivman gen yon dosye, dosye masak Lasalin, men yo pa kapab di anyen sou verasite manda sa a, sa ki vle di ke se yon bagay ki ap prepare depi an 2019, e tout moun ki te nan mizansen, nan preparasyon sa depi 2019. Yo deja pati de ankèt la sou Ozetazini. Eske ou di ke te gon bagay ki tap pase veritableman nan Petit Bois? Sa vle di ke se menm manda sa ke CTU, lè nou pran avoka CTU yo, yo di ke yo te jwenn yon kontra pou vin yon kontra de sekirite, pou vin bay sekirite an Ayiti, e pou vin arete yo, wograde yo, gen yon manda pou sa. E byen se menm manda sa n ap pale a ki te sèvi nan Difa, e ki sèvi nan asasina Jovenel Moïse. E donk moun sa yo, yo genyen, e kont pou yo rann yo eksplikasyon Pou nou bay, donk se yon asasina e pou nou di mye, si nou vle rete nan espri de jistis amerikèn, men jistis ayisyèn tou, paske fò nou pa bliye ke rapò dankèt ki devan jij Wessè Voltè an Ayiti, se ak FBI, CSPJ, menm dè envestigatè kolonbyen ki te vin fè ankèt sa, e yo di ke Yo konklu ke se te yon eta ke nèg yo te gen nan tèt yo pou yo fè epi a la dènyè minit yo transfòme l an asasina. Donk se menm vèsyon sa a ke lajistis ayisyèn e lajistis amerikèn yo genyen. Nan ankèt dcpj a, yo fè mansyon, byen antandi, de Noël Cius, de manda sa a, ki te jwe yon gwo wòl nan asasina a. Majistra sa a, Noël Cius sa a, kote l pase menm? Aprè manda a, misye kite peyi a, ale Kanada, donk, nan kèlkeswa kote l ta ye a, ebyen, li se yon nonm ki twouvab, m kapab di, pèmèt m ekspresyon sa a, ke n kapab jwenn, e, donk, pou l vin bay eksplikasyon. Bon, m pa konnen ki metodoloji jij denstriksyon an Ayiti, Majistra Voltaire, men sa ki si, nan konvèsasyon ke m genyen avèk lòt moun Ozetazini ki enplike nan dosye a, s on pist ke yo pa neglije e y ap eseye wè tout moun ki te jwe yon wòl nan dosye sa. E si w ta swiv pwen de près ke. sa se Pwokirè McKenzie t ap bay yè nan Miami, yo di kounye a la yo pral panche yo sou finansman krim nan, yo pral pote lòt chaj kont lòt moun e lè n konnen ke gen de moun ki te bay lajan, gen ki te bay lajan pou koudeta, gen lajan ki te pase nan de bank ann Ayiti ki al jwenn CTU Mwen sonje o mwa de jen avan asasina sa a, te gen anviwon 700 mil dola ameriken ki t al jwenn Siti yo. Sa pou n konprann sa n ap konnen, se ke moun Siti yo sa y ap pale yo, se alò se 2 Siti yo. Gen yon branch Akandyat Pretel t ap dirije se epi genyen lòt ke Antonyon Tiayo t ap dirije a, yo fè yon sèl nan kad operasyon sa a. Men se 2 moun ki te an fayit. Pa egzanp, Akandyal Pretel Ortiz, se prete l te prete yon adrès nan men yon moun pou l te loje Sidi You a kèk mwa kèk mwa avan krim nan, sètadi ke se yon zanmi ki gen yon biwo, tèlman misye pa ka pa peye e li te gen dè dèt tou ki te lajistis paske li te dwe dè kòb ke li pa t ka peye, ebyen. E se prete l te prete yon adrès yon zanmi, chak vandredi l pase l pran tout kourye, tout dokiman yo voye ba li, l al lakay li l al gade yo. Donk toudenkou bon lajan ki tonbe epi afè yo vin chanje. E se sa k fè ke n ap di ke aprè arestasyon sa yo, Yon pakèt pis ki dwe eksplore sitou nan kad finansman krim sa paske pi gwo eleman ki genyen nan ankèt la se finansman an, nou pa bliye ke genyen lajan tou selon enfòmasyon ki te sikile nan laprès dominikèn le premye avril 2021 ki ta fè konnen ke 20 milyon dola ameriken te pase par le sistèm bankè dominiken pou al asasine Jovenel Moïse sa vle di kisa? M pa konnen ki dominiken ki te gen enterè nan asasina Jovenel Moïse. Kiyès moun nan sektè prive an Repiblik Dominiken an ki te gen enterè nan asasina sa a? Men sa klè, sa klè, se lajan ki soti ann Ayiti pou te ale prepare operasyon kriminèl sa a. Donk, kòm je le di toujou, chak fwa ou ban m opòtinite a, ou la konn ban mwen l, e m di mèsi ankò pou sa, ebyen tout les options, toutes les pistes doivent être sur la table pou ke nou kapab konnen laverite. tou mesye ta sa ye. E ou di ankèt la li konsantre jodi a sou finansman men sou zam ke moun yo materyèl e finansman absoliman zam yo te itilize ki tip bal pou yo kapab egzekite prezidan Jovenel Moïse. Alò mesye se pa sèlman Ti dam men kote ou soti. Kote ou soti tou paske pa bliye ke zam pou nèg yo te fè operasyon kriminèl sa an Ayiti yo te jwenn li. Sa vle di gen anpil pis ankò an Ayiti pou eksplore. Ok. Enfòmasyon k ap sikile tou di de moun ki enplike nan krim sa a e yo te pase Repiblik Dominikèn, yo fon stòp pou yo kapab antre. Jodi a, sa a di de moun ki ta konsène ke non yo te nan tout rapò ki fèt jiska prezan e ou di atansyon gen yon pa ki fèt la a nan ankèt la ki fè l avanse kanmenm men pa de fori men pis Repiblik Dominikèn nan e n ap tann tou ke bon ke se swa se o nivo dè Etazini ou byen o nivo Dayiti e n ap n ap n ap tann sètadi pou ankèt la li kapab konplèt ki lè e y ap kapab kòmanse eksplwate sa. Èske. Eskize eskize m Alan sou sa a m pa konn si w sonje premye deklarasyon Léon Charles te fè aprè krim nan li te di ke La Repiblik Dominikèn te jwe yon wòl nan pale de teritwa dominiken ou ankò poze enstitisyon e dè otorite, men yo pa janm di anyen sou sa ankò depi lè a. E sa ki parèt nou etonan, se ke apre krim nan, imedyatman apre krim nan, gouvènman ayisyen fè apèl a FBI, envestigatè kolonbyen, mais ils n'ont pas fait rien, ils n'ont pas fait aucune demande d'assistance de coopération euh, judiciaire, denquête là, des policières, et pour euh, aux autorités dominicaines, parce que son crime qui impliquait plusieurs territoires, nous prenons euh, Colombie, États-Unis, mhm. Panama, République dominicaine et Haïti, ça fait six territoires. Maintenant, une nos territoire qui est plus important, qui est capable de des indices vraiment intéressant, Se le territoire dominicain se dènye kote kriminèl yo te pase pou yo te vin asasinen Jovenel Moïse. Donk li etonan ke ni gouvènman ayisyen an, ni otorite polisyè e jidisyè yo, sou byen antandu le kouvè du gouvernement, pa fè okenn pa nan direksyon sa a. Nou pa konn poukisa. Dotan pli ke, jan n di w la, genyen Manuel Patin ki se youn nan pi gwo spesyalis an matyè de blanchiman Repiblik Dominikèn, li te di trè klèman le premye avril ke lèzotorite dominikèn, bank, sistèm bankè dominiken an te konnen trè byen ke gen 20 milyon dola ki antre la a pou vin asasinen Jovenel Moïse e sa pa di otorite ayisyèn yo anyen. E se menm bagay la ke n ap repete byen antandi. Nou etone anpil ke jiskaprezan Ozetazini ap di sa, pwokirè yo ap di sou dosye a. Nou pa menm gen yon inite onivo konsila nou nan Miami ki ap pran enfòmasyon, ki nou pa menm prezante sa yo rele yon affidavit pou nou eksplike a ki nivo souverènte nou te atake e ki sitiyasyon jiridik moun sa yo ke yo ap jije Ozetazini, ki jan nou konsidere yo paske il saji d'un attaque contre e la jistis sanble tou ka lap make le pa sur place se se kòm ou dosye sa se kòm ou patat chod nou sou sa di konbyen jij e. Senkyèm senkyèm senkyèm jij men nan fòn konprann sa tou jan nou toujou dil nan pozisyon nou dabò nou di ke tout opsyon yo dwe sou tab fòk kominote entènasyonal la avèk etazini an patikilye kalifye pozisyon yo. Maintenant, nous toujours dit que crime ça, son complot au plus haut niveau de l'État haïtien, au plus haut niveau du gouvernement haïtien, son complot au plus haut niveau au niveau de plus haute sphère de la société haïtienne, ça veut dire qu'il y a de grands intérêts. Les auteurs intellectuels, il y a surémission là, Y ap kwaze avè m nan lari. Y ap ban m lamen, y ap ban m akolad, y ap ri avè m, men se pa sa yo ta swete. Yo pa ta swete bagay sa yo pale ditou. Donk, yon sistèm ki osi fèb, de jij oubyen de otorite jidisyè e polisyè ki gen si peu de mwayen, ebyen, l ap difisil pou yo manyen dosye a jan yo ta dwe manyen l. Ou pa janm poze tèt ou kesyon, Ankèt la poko fini. Men kisa jij la bay dcpj fè? Kisa lapolis ap fè? Ou wè Ozetazini, gen de moun ki arete, gen de moun ki pral nan tribinal la le 25 avril paske yo te fin di yo plede koupab, kounye a yo di y ap plede non koupab. Men ou wè y ap chèche moun toujou donk ankèt la pa rete. Raple nou, raple nou non, raple nou non, raple pou oditwa w la non moun sa yo. Suspè enpòtan ki chanje davi jisteman sou moun sa yo kiyès yo ye? Se Woudòlf Ja, nou gen John Joel Joseph ansanm avèk Palacios, Antonio Palacios. Men sou dosye moun sa yo, pèmèt mwen pote yon eklèsisman nan yon premye tan lè yo fèk arete yo. yo te antre nan sa yo rele plea bargaining, nan yon pwosesis de negosyasyon avèk lajistis amerikèn. Men, sa ke yo t ap chèche, se anviwon 10 a 15 an prizon. Men, selon negosyasyon yo, yo di yo pa kapab ba yo mwens ke 30 an. Donk, yo vin chanje pledwari yo. Se sa k fè yo te ba yo tout tan sa a pou yo prepare defans yo. Paske, poukisa? Yo genyen, m ta di, yon rezon ki jiridikman fonde pou sa. Paske selon atik 956 kòd de pwosedi penal ki ap aplike nan kad pwosè sa Ozetazini, yo pouswiv moun sa yo paske yo di yo te vin itilize teritwa ameriken an, yo te vin planifye, sa yo rele conspiracy. yo te vin fè yon konplo Ozetazini pou yo fè yon kidnaping ou yon asasina nan yon peyi, yon lòt peyi, kèlkeswa peyi a. Or, Jovenel Joseph e Jar ansanm avèk Palacios pa t janm te Ozetazini nan reyinyon nan CTU ki te fèt an janvye 2021. Se te pou de preferans Vincent, Solage, Sanon ak Angel Pretel, Ortiz, Antonio Triago, Walter Bentevillas, se moun sa yo ki te nan preparasyon krim nan e lòt moun ankò. Byen antandi. E san nou pa bliye fòk yo chèche ki wòl ke Bob Balthazar te jwe nan peryòd sa. Pase menm lè ou te fè yon kout fil, ou pa t nan biwo a, se ke ou nan preparasyon pou n antre Ozetazini. Donk avoka mesye sa yo di yo pral plede no coop pase ke sa ki sètadi fondman akizasyon an li pa kenbe pou yo, kliyan yo pa t Ozetazini. Ebyen. Lakizasyon Ozetazini yo fè yon bagay ki osi entelijan lè yo vin pran de moun ki te Ozetazini nan preparasyon krim nan e ki vin egzekite l an Ayiti. Nou vle pale de Solange. Dayè, lè w ap li nan rapò FBI, nan konplent ke yo depoze devan tribinal la an Florid, gen yon moun yo rele Suspect Number One. Ebyen, se Solaj. Atis Soulages fè yon dènye vwayaj danviwon 3 jou e li pral antre le 30 jen, 30, 30 premye de jen, 30 jen premye de jiyè li vin retounen an Ayiti, li te vin fin mete dènye touch yo pou te prepare asasina a. Donk moun sa yo, yo Ozetazini jodi a, yo pral temwanye kont John Jourel Joseph, yo pral temwanye kont Jean Edouis Palacios e yo pral fè sa avèk apeti paske fòk yo pote yon bagay pou yo jwenn yon rediksyon de pèn e m vle pale de Vincent non de Rivera paske moun sa yo yo riske fè vi yo nan prizon se youn nan rezon ki fè ou wè yo voye chèche moun sa yo an Ayiti se yon bagay teknik li ye pou akizasyon Ozetazini. Ok. E jisteman mwen ta pral poze kesyon kòman sa di popilasyon ayisyèn nan dwe konprann le fèt ke genyen de sispè e kle e nan kad sa di ki nan kad krim nan e pi e swa yo mande e pou y al ozetazini yo arete yo aletranje e pi e sa ki te nan prizon yo Nou sipoze se konsa pou l fèt. Bon, te genyen yon dènyè enfòmasyon aprè transfè a 31 janvye, te gen yon enfòmasyon e youn nan avoka yo ki te di sa te gen kèlke jou, e youn nan avoka sispè yo, sa vle di ki te di ke sa te gen kèlke tan ke Lèzetazini te swete ke moun sa yo, yo menm yo antre men le juge. E lòt kote ankò ke gen anviwon 5 moun yap vin pran pou al Ozetazini ansanm avèk yo. Mètenan sa ki chokan se ke nou pa gen okenn nòt, okenn eksplikasyon de la pa di gouvèneman Ayisyen. Se rete n rete 31 janvye nou tande FBI e lòt moun Ozetazini ap anonse sa. E menm lò se te yon senp sitwayen, ou te di pou se yon senp sitwayen ayisyen ki t ap fèt, ebyen gouvènman nou an dwe nou eksplikasyon sou sa, sa vle di tou se yon dosye ki konsène pwosè sou nan kad asasina yon ansyen prezidan nan peyi nou. Donk sa parèt nou veritableman chokan ni avan, ni pandan, ni aprè. Nou pa konnen ki jan sa fèt. Sètènman, gen yon demand ki fèt atravè Ministè Afè Etranjè e Ministè Lajistis ki transmèt o gouvèneman ayisyen. Mentenan, se la pwosedi. Men, dezyèm bagay la, fò n konnen ke jan moun ap di li, E se Etazini pa rapò ak Ayiti. Non. Genyen yon ansanm de konvansyon an matyè de krim transnasyonal ke nou siyen, e menm jan avèk Lèzetazini ki etabli koperasyon jidisyè entènasyonal. Li te gen dwa pa t etadi transfè jou n di l la de detni. Li te gen dwa echanj enfòmasyon e nan moman sa la, m pa konnen ki jan. Jij Volker pral fè l, li kapab fè menm demand yo a la jistis amerikèn, o jij ameriken ki sou dosye a. Pa egzanp, Attorney Pretel Ortiz Antonio Intriago e Walter Ventimilla, non yo nan ankèt la ann Ayiti tou. Yo konsène pa enstriksyon k ap fèt ann Ayiti. Donk, m pa konn ki jan jij la pral fè pou l tande yo. Lòt bagay ki parèt teknikman Pou nou eseye abòde li. Pa egzanp, Sanon, li menm, si w ap jije l ann Ayiti, y ap jije l ann Ayiti, y ap ba l pèpetite si yo rive kondane l. Alòske ann Ayiti, Ozetazini, li kapab fè maksimòm ventan prizon. Men la, gen ajisteman k pou fèt. Men sa pou zanmi oditè yo konprann, se de bagay ki nòmal, men malerezman, malerezman, sa se enkyetid pa mwen, Genyen sa yo rele yon take over kap fèt nan dosye a. Alò sètadi ke nou wè sistèm ameriken ap pran kontwòl dosye a an Ayiti tou piti sa. Se paske genyen yon pis, m pa konn kiyès nan sistèm yo ki pral eksplore l, genyen de vwa ki di menm dan yon sètèn près Ozetazini, ke Jovenel Moïse li te asasine akoz de enterè jeopolitik. Pa egzanp, avanse li t ap fè vè Larisi atravè Latiki, li te vle retounen gen rapò avèk Venezuela. Donk, li te pran yon ansanm de desizyon de janvye 2021 a jen 2021 an se ki konsène lè relasyon diplomatik avèk Larisi. Donk, gen moun ki panse ke. Direksyon sa a pou Jovenel Moïse te pran an te kapab fè lè sèvis sekrè ameriken te fèmin zye yo sou plan asasina a. Donk, s on pist a eksplore e si ta gen yon verite, si ta gen yon pawòl konsa ki vin pale nan yon ankèt Ozetazini, sa pral rann administrasyon amerikèn Biden nan, sa pral rann Gouvènman ameriken an, menm leta ameriken an difikilte, trè malalèz pa rapò a lòt alye ke yo genyen atravè lemond. Donk, sa kapab tou eksplike enterè ke yo genyen pou yo souse dosye a, pou yo kraze dosye an Ayiti, pou kesyon sèl verite k sòti. Se verite pa yo ki depann de enterè pa yo. Donk se sa k fè w ap wè ke nan lè jou ki vyen. Trè byen, trè byen. Se sa k fè w ap wè ke nan lè jou ki vyen, gen lòt moun ankò y ap vin chèche nan prizon Pòtoprens e dè moun deyò tou ke w pa ta panse. Menan, sa ki, eskize m, ki enpòtan tou nan direksyon ke dosye a ap pran an, se sa k te kòmanse l dan laprès amerikèn, fè kanpay, de diversion an kontak kèk obsèvatè de la près kolonbyèn avèk Noticias Caracol ki te di ke se ansyen premye minis Issa Betgranger, Claude Joseph, ki ta responsab krim nan. E nou wè sa retounen ankò de la près kolonbyèn avèk frè Herman Luviera. E genyen New York Times ki te. Veritableman se te yon gwo, gwo, gwo kanpay ki pa t gen anyen pou l wè avèk Akanjèl Pretel Òtis, ki pa t gen anyen pou l wè avèk Antonio Intriago oubyen Walter Bentelia oubyen pis ki mennen a dè zansyen, dè aktyèl fonksyonè oubyen enfòman, sètadi enfòmatè ameriken yo. Donk se te kanpay de divèsyon. Sètènman nou te monte o kreno kont li. Li sanse Gen Zetazini an, li menm ki pase, absoliman. Ki sot an atant, nou an mòd datant. Padon? Li di, la jistis ayisyèn li an mòd datant, e y ap tann sa k ap deside lòt bò a, e pi tout moun pral nan direksyon sa. Men il fò konprann osi teknikman ke yo genyen menm rapò dankèt. Ki di yo, e sa ki te soti an out, ki te ekri. Pwen prepare pa FBI e la dcpj, donk se nan direksyon sa a ke tou lè 2 jistis yo prale men kapab genyen m ta di dè enprevi e ou pa konn kisa kapab soti nan dè deklarasyon enstriksyon an Ayiti e ils veulent evite sa a tou pri. Ok. Lè w di ils veulent la se les ameriken oubyen otorite ayisyen? Otorite amerikèn yo gen yon responsablite moral nan dosye sa a. Ki ta di, jan nou te di l la, gen de moun ki t ap travay pou yo nan moman krim nan, nou pa di yo ki te ba yo lòd, men ki te vini, ki prepare l vin egzekite krim nan. E nou di w ke Antonio Entriago di, atrave avoka l, lè l te vin isit kèlke jou avan krim nan, ebyen li te ale nan anbasad amerikèn pou yon brifing. Li pa konn sa l t al fè e sa l t al di. Donk, lè yo te antre nan lakou kay Jovenel, avèk inifòm diye, yo di se operasyon diye. Moun sa yo gen yon responsabilite moral pou yo pa wè ke yo lye ni de prè ni de lwen ak Kris. Vwala. E jodi a, konbyen, sa di moun ki etranje, Ayisyen, e ki sispekte nan krim nan e ki nan prizon e e an Ayiti? Nap konsidere moun ke yo transfere deja. Yo gen sèlman Jean Laguel Civil ki ta gen nasyonalite amerikèn tou ki nan prizon isit. Mennen lè pwokirè la di ke yo pral pran lòt aksyon, yo pral vini a lòt chaj, sa pa vle di sèlman moun ki nan prizon. Gen de moun ki nan rapò dankèt la. ki devan la jistis ayisyèn e la jistis amerikèn ki ta nan prizon. Men gen lòt moun ankò ki te fè dè tranzaksyon, ki te patisipe nan dè reyinyon, ki te okouran de konplo oubyen ki te nan konplo a, ki mèt atann yo ak dè sipriz. Vwala. E sa di, moun nan ki sektè konsa? Dans tous les secteurs, paske li klè, depi 7 fevriye 2021, lè nou wè yon tablo sa k te fèt nan Ti Bwa, ou wè, pa egzanp, lè twa pouvwa yo te enplike, nou rive a 7 jiyè, ou wè lè twa pouvwa yo enplike, ou wè tout wout fè de la sosyete ayisyèn gen de moun ki ladan l. E, ekoute, lè Woodlove Jean di l bay 132 mil dola pou te fè operasyon sa a, Se pa lajan ki sot nan pòch li. E te gen yon gwo kanpay, te gen yon gwo fundraising ki t ap fèt, m pa konn sa k bay yon dola, ak bay di dola, ak bay di mil dola, pou te vin ranvèse Jovenel Moïse. E donk pou te vin asasine l. E le rezilta se sa l te ye, se sa li ye. Donk se de moun ki gen ladan yo ki nan prizon, gen yo ki deyò, gen yo ki pa nan peyi a. E mennan pa bliye ke gen yon pati nan rapò w la. ki te disparèt sou lòd Léon Charles, sa ki gen rapò avèk finansman krim nan. Pa egzanp, yon moun ki wè Léon Charles, li se pati entegrant de l'ankèt. Donk, Léon Charles ke jij Walter Wessel Voltaire tande a plizyè repriz. E sa pa gen lontan la, m kwè nan l'espace de quelques jours, yo tande li. Donk. E donk ou fè ou fè le pwen, eksplike, sa di kibò dosye a, sou kibò l soti, kijan yo avanse sou li, ki ògàn yo chache ladan l, e Lèzetazini, e kisa ki ki fèt e ann Ayiti, ann di pa lajistis ayisyèn, men le ka e jij sa a, ede n konprann pozisyon e fanmi. Jovenel et Moïse. N ap pale de Martine Moïse, ansyen premyè dam, vèv Jovenel Moïse, se ke avoka avoka li yo, m kwè se debi desanm, yo mande pou ke jij la, jij Voltaire, li depòte l, li desezi de dosye a. Nou gade sa kap fè a la, gade atitid premye minis lan ki pwente du doigt pa anpil moun men nou konprann tou le fèt ke non l site site nan dosye a. Genyen de moun ki ekstrèmeman enpòtan pou patisipasyon yo nan krim sa a. ke m pa konnen ki ke non site ke yo t al wè yo t al wè premye minis lan yo pale avè l apre premye minis lan tou deklarasyon l fè li anpe sa di li li anpe konfiz men. Anbigu. Bon li lage paske konfizyon se èske. E wi m dakò avè w men mwen mwen di wi e li li li gen konfizyon paske li fè deklarasyon li retounen li retounen li retounen li retounen sou li eske l te konnen humm. Madam Bolo pwoblèm ki gen avèk premye minis Ariel Henry se ke nenpòt moun gen dwa gen a nenpòt ki moun pa egzanp mwen di toutan ke mwen konn Vincent trè byen bon li te gen dwa petèt se nan peryòd la avan ou aprè ke m nan l te chwazi l Son bagay ki ekstrèmeman grav pou yon moun ki byen paske premye minis lan omwen li te onèt lè l te di nan Scoop ke li konn Badio trè byen. Sètènman li te menm eseye defann li. La se pa sa k pwoblèm nan men se ou wè gen yon volonte de la pa de biwo kominikasyon premye minis lan alepòk pou te kache yon bagay e èske se pè yo pè, èske se jennen yo jennen. Donk, pwoblèm nan pa t byen rezoud onivo de kominikasyon. Ki sa k genyen? Yon moun te rele w, li te pran nouvèl ou, li te pale de bagay avèk ou paske y a os, y a lè zapèl men le kontni dè zapèl nou pa genyen yo. E donk se enpe sa avèk le premye minis. Mennen w pale m de sitiyasyon madan Martine Moïse, avoka li e pou kesyon depo la nou konnen trè byen ke le depo. sou jij la sou tout rezon ke lalwa ba yo, yo kapab fè demann sa a, men la demande de deport li pa yon eleman ki pou fòse jij la retire kò l nan. Ann gade agiman yo, se ke avoka Martine Moïse estime ke men jij la li pa genyen serenite ase pou l kapab trete dosye sa a e yo site Misye Paul Denis, ansyen minis de la jistis e ki paske se li menm ki te nome jij la, fè l vini nan sistèm nan. E nou konnen Paul Denis tou. Antouka ce qui ce dit men map map li m gen m genyen ekstrè a devan m la pale de de de tèks sa Paul Denis ki te nome yo nan sistèm nan ebyen puiske e li menm tou nan pati politik inite a li enplike e nan dosye a panse ke ou ou menm e poutèt sa ou pap gen kòm jij la li pap gen serenite e sifizant pou li Ou kapab fè yon demand an lang ou a ansikonsène yon jij denstriksyon pou kòz de sispisyon lejitim ou de sirte piblik. Sa vle di ki sa? Pa egzanp, lap di yon jij pa gen serenite ase pou li deside, ann ta di nan zòn, nan jiridiksyon kote jij la ye a la, kapab gen twoub oubyen Anviwònman politik sosyal la anpeche ke jij la genyen serenite pou l deside oubyen mande pou dosye sa a soti nan jiridiksyon sa a pou l al nan yon lòt jiridiksyon. Ò, serenite a, se sa l ta vle di. Menm mwa yo mete de bagay ki gen plis rapò avèk sispisyon lejitim la, yo atake lenpasyalite di jij antanke tèl. E donk, se yon demand Mwen pa pra, m pa gen tèks la ekri, m pa vle antre nan strateji okenn konfrè, men son demand oubyen eleman sa yo pa ta dwe kenbe. Men de tout fason, de tout fason, li pa kapab fè objè de yon demand de depo paske nou konnen ke se jij la ka chwazi depòte l e si yo bezwen ke jij la pa enstwi dosye ankò, yo konn kisa pou yo fè, se pou yo fè. Dwayen an, sa di dwayen de lepòk, li te evoke sa pou yon jij deja. Èske, m ap poze yon kesyon an franko, èske jodi a jij jij sa li kapab kontinye e kontinye ap travay e sou dosye a, ap enstwi dosye a? E alò se sa k fè nou parèt lèd nan apwòch nou oubyen aplikasyon de la lwa onivo de la jistis Efektivman, le dekana e tribinal premye enstans Pòtoprens lan, le dwayen, li te retire dosye sa a nan men jij Garry Orélien sou pretèks ke li te genyen 2 mwa pou l rann yon premye òdonans Dadi pwovizwa a pou bay yon premye rapò sou dosye a pou Profane ki ap swiv emisyon pou konprann pi byen epi pou fè yon òdonans de kloti nan 90 jou selon sa lalwa di. Li pa t fè l. Men, nou wè jij Voltaire gen anviwon 7 a 8 mwa la nan dosye a, li poko fè anyen. Mentenan, se monè kourant nan sistèm nan. Gen de jij ki gen dosye depi 2, 3 zan ki pa. rive rann òdonans yo e dèfwa pa janm tande pyès moun oubyen pa tande moun ki rete y ap koupe nan prizon e nan dosye sa an patikilye kolonbyen yo se pa zanmi m se pa enmi m e mwen sèlman ap gade sa yo fè a kòm sitwayen men dwa yo ap vyole tou paske yo genyen 1 an 7 mwa nan prizon yo pa di yo poukisa yo nan prizon e yo poko gen mwayen veritableman pou yo defann tèt yo. Paske fòk dosye a soti nan kabinè densriksyon. Menan sa ke nou dwe konprann, krim sa an patikilye, pa gen okenn jij k ap kapab fè yon enstriksyon, pile enstriksyon nan 2 a 3 mwa. A si son bagay ki te deja ekri yon kote, li vini, li enprime li, li soti, li ka fè l nan 24 è menm. Menan sa pou nou konprann, pou nou eksplike byen sa m ap di a. Lorsque nous avons dû adopter ce code d'instruction criminelle oubyen tout arsenal penal nou yo à partir de 1835 par exemple, men le legislateur haïtien pa t prevwa yon krim konsa. Sosyete a, paske lè mòd krim yo, tip krim yo, yo depann de evolisyon sosyete a nan yon sans ou nan yon lòt. Donk, se te petèt de pwosè k gen yon moun, de twa moun. Sa k genyen tout eleman sa yo. Pa egzanp, nou gen yon dosye ki gen rapò avèk kesyon zak teworis. Donk, konvansyon nou genyen sou le teworism, genyen dwa penal entènasyonal, dwa entènasyonal penal, genyen blanchiman dajan, gen koripsyon, gen lòt enfraksyon ke nou plis abitye avè yo nan kòd penal la. Donk, sa mande anpil ekspètiz. Li mande yon pakèt tan, donk jij la, kèlkeswa jij la, p ap janm kapab fè l veritableman nan delè a. Men, si Dwayen an, a yon epòk, te aplike lalwa konsa pou jij Gary Relien, fò l ta aplike l tou pou jij Walter Russell Walter. Donk, se sa k fè nou parèt trè lèd. E nou p ap bliye, nan menm dosye sa a, yo te ba yon jij, jij Belap, ki nè ni un ami ni un ennemi, e li pa janm wè dosye a. Ou konn sa sa vle di Madam Colón? Genyen demen yon kat dosye sa an Ayiti k vle mennen l nan yon direksyon. Gen de moun ki ta swete yon jij, yon tip de tretman e nou te di l dè l debi e nou konprann ni yon dosye konsa ki enplike lè pi wot sfè de leta. Du gouvènman ayisyen e de la sosyete ayisyèn, se nòmal ke genyen de gwo enterè, gen de moun ki ta renmen dosye a trete ale nan tèl ou tèl direksyon, san oubliye ke y a dè men osi y a dè fòs de la kominote entènasyonal, paske dan mon espri, gen de kominote entènasyonal, gen sèt kominote entènasyonal legal, lejitim, pa konnen, men y a lè fòs kriminèl de la kominote entènasyonal, paske moun ki nan. de l'application de la loi, nou pa kapab pale de pretèks. Lòt fò nou di ke sa k te jiska prezan gen konklizyon e fòk limyè fèt sou sa pou majistra Aurelien ki son jenn gason ki nan sistèm nan ou pa ka kite l konsa. Mwen menm m te gen menm enfòmasyon yo, te gen moun ki rele nou e sitou se yon grefye ki te avèk jij Garry Aurelien epi Misye genlè lap fè manda menm. Yon fin dadou. Li pran manda l vin di w yo envite w la w poko manda damne men l ka jere sa pou ou men kòman yon grefye ki fè nan kabinè yon jij denstriksyon pou l gen tout pouvwa sa pou jij la pata konnen e l pa pran okenn desizyon kont li e Gary Rollin te rapòte ke Li te mande Elkana pou retire grefi a, li pa janm retire l, e li te menm di avèk dè pwòch ke se paske l te vle ale vè de gwo pwason ki fè yo fè tout konbin sa otou de li menm. Donk se de bagay ki pou klarifye paske sa fè nou lèd anpil o zye di moun paske on dosye konsa la pa chè o Zetazini malgre tout rezèv ke mwen te eksprime la yo men Yon dosye ki mete an je limaj, se pa sèlman de lajistis, men limaj di peyi, epi pou l ap trete konsa, m panse ke fòk bagay sa yo klarifye. E rapò rnddh oubyen desizyon ke CSPJ pran pou pa fè piti jij la, fòk li al pi lwen pou nou konn laverite sou sa. Ok. An nou, donk se te dènye pwen, pale de yon pèsonaj enpòtan. Se Joseph Felix Badio ki prezante kan youn nan prensipal otè entelektyèl asasina prezidan Jovenel Moïse. Pandan plizyè mwa, pa tande pale de li ditou. Ou poko. Padon? Ou poko. Non, yo poko, sa se youn, men li menm. Ou poko tande l? E premye premye minis lan m kwè li li pale a a de a de repriz se ke premyè fwa sa te fè e e anpil anpil bri e nou nou sonje ki sa Pierre Esperance te di se ke misye li jwenn bakòp sipò e yon chèf gang o nivo e e e e de Taba donk. E e koute Sou dosye Badio a, mwen menm sa m te swete e sa m ta swete pou Badio se pou li chèche meyè kote pou l defann tèt li a devan yon jij. E li gen posiblite pou l fè l an Ayiti oubyen Ozetazini. Men m ta swete l fè l an Ayiti. E dezyèm bagay la nan voice sa w ap pale a, sa m t ap tann. Se ki wòl efektivman ke l te jwe nan krim nan, nan tout sa yo di sou li yo, èske yo vre, èske yo pa vre? E m pa t jwenn okenn eleman de repons sou sa. E sa sanble avèk tout Kolonbyen ki nan prizon yo, tout moun ki nan prizon yo ki, jan yo pale a, e nan lakou l te ye, yo pa t okouran, se kòmsi se Jovenel Moïse ki touye tèt li. Donk, mwen menm, m ta swete pou ke Badio rete an vi pou li veritableman rive kote pou l rive a pou l pale paske konsa m te ta swete ke l pa lavi lè w fè referans a Avoid la e sa vle di ke li le pli jenan ke l ap vini se plis enterè k ap genyen pou asasine l tou men son bagay ki lojik e donk nou ta swete ke l chèche tout mwayen e pou li ale kote l dwe ale e pou l kapab defann tèt li. Men antouka li di ke men l depoze 2 dosye jisteman ki konsène krim nan onivo de l anbasad amerikèn Pòtoprens. Lè lajistis dè yo, e pa dokiman y ap tann nan men w non, e yo y ap tann. Se pa w ki gen de dokiman, donk se Badio ki fè dwa a, nou wè ki fè kriminoloji, m kwè, bon, li konn kisa pou l fè. e pou l kapab fè yo tande l kote yo dwe tande l la. Byen ke li di ke li pa gen rapò avèk yo jwenn Ayiti ankò, e li pa pral, e kadav li pral devan yo. Men nan, mwen menm m pa ta swete kadav li al devan pyès moun, m ta renmen tande l devan yon tribinal, isit ou lòt bò dlo, kote pwosè a fèt, paske non li anndan envestigasyon FBI la, se menm jan avèk dcpj a, donk li se jan ou wè yo konsidere l an Ayiti a, se konsa yo konsidere l tou Ozetazini kòm yon prime suspect, sèdi yon sispèk ki vrèman enpòtan. Vwala. Ebyen, mèsi bokou Maître Newton Saint Juste, toujou disponib. Randevou a trè byento. A trè byento, donk mèsi. E pèmèt mwen fini konsa pou m di ke nou menm sa k enpòtan pou nou nan kesyon sa se laverite. E m sonje ke Emile Il faut la suivre, poursuivre, la pourchasser avec tout kè nou, avec tout fòs nou, jan nap eseye fè l e une fois de plus nap raple ke gon lòt sitwayen ki ekstrèmman enpòtan ki rele Bob Balthazar ki gen anpil bagay pou l wè ak krim sa, li te yon gwo fonksyonè nan Depatman Deta, li travay pandan plis ke 20 tan nan administrasyon amerikèn nan, ebyen li pa an Ayiti, sètèman il est d'origine haïtienne. Donk, pa bò isit, n ap rete djanm, n ap rete anvi, n ap rete an sante, n ap rete sou de pye nou jiskaske nou konnen ki sa k te pase. E fòk gen yon egzanp ki trase nan peyi Dayiti pou moun pa sot kote yo soti jan yo vle pou yo vin touye prezidan lakay nou. Sa pa sipoze fèt e sa son wont, nou pa ka pran wont sa de fwa pèp ayisyen. Donk, mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa mwen se Fouco e n ap kwoaze nan lòt videyo. Orevwa, a la pwochèn. Bisou bisou one love.